Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon se toujou difisil M ta kapab di pou anonse lamò yon pwòch ou, yon moun ki chè pou ou anpil, yon moun petèt ke sa te kab rive yon moman ou konnen le wo e le ba avè l, nou pase move moman ansanm. Ebyen se sa k rive jodi a la. Men la premyè pèsòn ki li menm afekte totalman se lansyen sekretè. Deta a la kominikasyon e di Jackson Alexis se mon ami egalman. Ebyen madanm ni mouri. Sa fam se Esther Dorestal. Se yon journalist. Fom di nou ke se youn nan moun ki te tise yon lyen avek anpil journalist ki genyen nan la press la nan peyi Dayiti. Patikilyèman mwen menm. Nou te toujou rankontre souvan nan dosye. Nou te toujou ap pale. Anpil fwa mwen konn al lakay li, lè nou ap pale nou di ben finalman eske gen avenir nan metye sa pou nou, qu'est-ce qu'on doit faire? Et elle m'a toujours posé cette question e mwen m te konn di l ben écoute il suffit ce qu'on appelle la bonne orientation et que n'ap rive. Ebyen fò m di nou ke mwen pran yon move nouvèl pandan 10 jen 2021 an kote ke ebyen bon zanmi sa. Li ale. Epidemi kowonaviris la ap kontinye fè dega nan peyi an. Ben wi. Jounalis Esther Dorestal li menm mouri jedi 10 jen an nan sant trètman kowonaviris ki nan Dèlma 2 a kote li tap resevwa swen depi kèk jou. Se mari viktim nan Eddy Jackson Alexis ki konfime enfòmasyon sila sou Twitter. Ansyen sekretè deta kominikasyon an ekri. Se difisil pou aksepte men sa rive. Mwen pèdi madanm mwen Esther Kòt, sa vle di kòt li, li menm ki pa reziste anba kovid 19 sila a ki kòmanse ap taye banda nan peyi Dayiti. E de konklur, ansyen sekretè deta kominikasyon an ekri, modi. pandemi. Esther Dorestal te travay nan plizyè medya nan kapital la, pami yo Télévision Nationale d'Haïti. Jounalis la mouri kite 2 pitit fi. Pi bon peryòd mwen menm avèk Esther te kolabore, se te alepòk kote ke li te nan radyo Télé Métropole. Lè fò n di jounen jodi a la kantite moun k ap pèdi lavi yo anba. Nouvo kowonaviris lan ap ogmante chak jou pi plis. Responsab lasante yo konfime plizyè lopital pa gen espas ankò pou resevwa moun ki enfekte yo. Otorite yo kontinye mande popilasyon an lave men yo, mete kachnen epi respekte distans 1 mèt 50 lan. Rest in peace Esther Dorestal. Zanmi mwen euh Eddy Jackson Alexis bon kouraj frère paske se toujou difisil quand on perd un proche ebyen on perd une partie de sa vie quand on enterre un proche on enterre une partie de sa vie Corona pa bliye l ap vale tèren nan peyi Dayiti. Yon maksimòm de prekosyon. Gen anpil moun ki deja tonbe. Pami yo, ansyen senatè, Maxime Oumer, ansyen depite, Tanis Tertius. Genyen enfòmasyon tou ki kouri sou ansyen DG ona, ansyen direktè konsèy elektoral pwovizwa. Donk, nou wè gen anpil moun nan lis lan ki yo menm kontinye pèdi lavi yo. Ebyen, sa ki pi enpòtan pou kwè li la a, se kapab rete. tande e aplike sa n ta kapab di alaletr konsèy Ministè Sante Piblik ak Popilasyon oubyen tou senpleman konsèy otorite yo. Nou pral atake yon lòt dosye. Gen yon jenòm yo jwenn mouri sou wout Sensir. Nouvèl la konfime daprè yon sous nou kapab fè konfyans dan la matine du jedi 11 jwen 2021. Yo jwenn yon gason mouri sou wout Jakmèl la. Chérubin Dady se non jenòm sa ki gen 25 an kote yo jwenn kò li byen bonè maten an sou wout Sencyr nan Jakmèl. Pou te kapab pèmèt yo leve kadav la, jij de pè Adescar Keder te depeche Sherleylieu, si n ta kwè konsta jij la viktim nan ta sanble mouri suit ak yon emoraji paske Yo ta sanse frape li ak yon objè trè dur. Eske se yon moun ki lakòz sitwayen sa pèdi lavi l? Se yon moun ki ta touye jenn gason sila a? Ebyen n ta swete ke petètre dans les jours à venir pou kapab genyen yon maksimòm enfòmasyon sou dosye sila a pou ankèt kapab di aklè kòman jenòm sa li menm li fè mouri. Passons à autre chose! N ap pran direksyon entènasyonal la pou kwele la avèk Birmani. Y a 12 mò dans ce peyi, pami yo yon mwàn enfliyan nan krach yon avyon militè. Krach sa a, ki fèt jounen jedi 10 jen an tou pre Mandalay nan Birmani fè omwen 12 mò, pami yo 6 sòlda. Aparèy la pèdi kontak avèk tou kontwòl la alòske li te arive a pwoksimite yon kwizin. Yon jou apre koudeta chèf junt jeneral la, Min Aung Hlaing, mwa n nan te konsidere kòm youn nan moun ki pi solid soutyen nan yerachi chè klèje boudik lan, ensidan sa an fèt raple nou lyen ant rejim militè ak sèten elit relijyez nan peyi an. Bon antouka nouvèl sa ou ta kapab di son fè divè men ekoute y a 3 non ki kapab ensere nan lis sila nan kad rekò hum premye non an se yon fanm ki te fè konbyen 8 timoun byen sur. Yon amerikèn, dezyèm nan se yon malyèn ki te pran direksyon Casablanca nan Mawòk epi li akouche 9 timoun. Pou lenstan lè nonuple ebyen yo anfòm. Nou pa menm pran yon mwa aprè ebyen genyen Yon fi dorijin Afrik du Sud ki fè 10 timoun nan yon sèl akouchman. Josiane Tamara Sithole se non Sidafrikèn sa, 37 lane, li menm ki fè 10 timoun nan yon sèl akouchman lendi pase a. Mezanmi, antouka, fi sa li menm li pral antre nan. Guinness des records! Dam sa ki akouche 10 timoun sa yo, li fè 5 akouchman natirèl, ki ta vle di nòmal, epi 5 lòt kote se sezaryèn medsen yo fè li. Daprè sa yon lòt pwòch li rakonte. Antouka, byen avan 10 timoun sa yo, Josiane te fè yon marasa ki genyen 6 an kounye a. Aprè l fin akouche 10 ti lèzanj sa yo, enfòmasyon fè kwè li an bòn sante malgre 5 nan timoun sa yo fèt pa sezaryèn. An 2009, youn nan dam nan peyi Tonton Sam te pouse 8 timoun, jan m te di w li. Men, mwa pase la yo, Halima Cissé, yon jèn malyèn ki li menm fè 9 timoun, ki ap konpòte yo trè byen nan yon klinik mawoken, Kounya a se Josiane Tamara Citeau ki mete 10 timoun atè donk ebyen deja gen non li pral antre nan Guiness dè rekò. Antouka mèsi la fami se te yon plezi pou n te avèk ou pou n te kapab pote yon maksimòm enfòmasyon pou ou nan kad emisyon sila se te yon veritab melting pot epi n ap mande tout moun pou kapab rete E branche sou chanèl la paske de tan a otre ap genyen yon maksimòm enfòmasyon. E kòm toujou, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila a. Yon maksimòm kòmantè, yon maksimòm pataj. E pwi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di a ke vou zapresye le travay. Pwi apre kès kon di? A la pwochèn!